Bon Map salye tout moun Sou ti odyo sa an bon bal fè la jodi a Sa depan de lè wap tande odyo a M di tout moun an bon bonswa Sa depan de lè nap tande l la tou m di nou bonjou M bal fon ti pale konprann sou komsi Sou pwoblèm peyi a, sou sa k ap pase ann Ayiti. Jounen jodi a paske m voye je m wè yon pakèt moun ki mal konprann, ki pran pòz tou yo pa konprann, ki pran pòz tou yo fonksyone tanprann tankou idyo ke yo pa wè sa k ap fèt nan. Jounen jodi a tou prè pou yo pran sa k ap pase nan peyi a pou yo mete l sou timoun pito. Epi tou li pa janm vre, li pa ti nèg ditou, ki yon ti kras pwoblèm pase Ayiti a la. E m konn anpil polisye konprann vrèman reyalite a menm ke yo pa pale. Menm ke yo pran pòz yo bèbè. Mesye, polisye yo m ap di nou yon grenn bagay. Wè sa, jan yo ba nou direksyon an, yo ba nou move direksyon. M panse nou ka regwoupe nou antre nou pou n reflechi, pou n panse, pou n wè kot pwoblèm sa soti jounen jodi a. Nou panse polisye k mouri sa vyen yo, ni polisye k ap mouri nan peyi a, e nèg geto k ap tiye nou vre? Nan. Nan nèg geto k ap tiye nou vre mesye. Byen reflechi pou nou wè si se moun ak geto kap tiye nou. Jounen jodi a moun kap tiye nou yo se yo nou se yo nou bay sekirite, se yo nou pran pou chouchou, se yo nou pran pou bondye, nou pran pòz nou pa konprann sa kap fèt la dèske yo pran pòch nou toujou bèl. Pa dotyen ladan yo. Gen yon polisye m tande li tap pale, yon polisye m renmen tande misye anpil e m renmen misye anpil tou. Lè l voye je l li wè peyi a kowonpi nan men l. Li wè sak tap pase li lage pyel li kite peyi a. Sa yon poli sa son polisye ki te pran enfòmasyon, ki te vle travay pou peyi l, li wè pa gen espwa pou Ayiti li lage pye l. Polisye sa m dakò avè l paske li konprann sa kap fèt la. Yon pakèt polisye ou tande kap revandike depi yo pale, yo pale de vilaj, yo pale de gran ravin, Yo pale yo pran e tout lòt geto. Jounen jodi a nou menm polisye yo, nou gen nou gen kontwòl tout cha yo. Poukisa jounen jodi a nou pa ini nou, nou pa ini nou pou nou fè yon bagay pou peyi a mesye? Poukisa nou pa kenbe cha sa yo? Nou pa mache mache sezi tout cha, antre lan baz nou avè yo. Gonfle venn nou pou n mache pran politisyen k ap kraze peyi a. Lè n koumanse fè sa, tout ti nèg geto konn at pa vle kanpe avè nou pou n fè revolisyon sa, lè n ap regwoupe nou tou pou n fè yo poze jan yo ka poze a. Men si jounen jodi a mesye konnen jan n ap fè l ya la e konsa n ap fè l. M gentan aprann la Nou ki te touye nenpòt 7 jèn fi anndan Gran Ravin. Eski moun sa a nou touye yo eske yo t pwoblèm nan? Eske nan jan nou touye moun sa a, nou menm ki touye moun sa a eske nou menm polisye sa a t touye moun sa yo? Eske ou konprann nou santi ki nou menm nou pa gen fanmi tou, nou pa gen madanm, nou pa gen pitit? Eske moun sa yo nou touye yo se moun nou jwenn a zam nan men yo oubyen ki t ap al afwonte nou, nou viktim yo? Dayè, nou konn kot tout nèg Gran Ravin ye. Nou konn tout enfòmasyon, nou konn tout kot tout nèg Vilaj ye. Jounen jodi a, nèg Savyen ki tiye polisye yo, nou konn kote nèg Savyen yo ye. Sa vle di si n ap fè yon atak, m panse nou menm Pòtpòle osi Pòtoprens, n ap met tèt nou ansanm, se demantle n ap demantle Gran Ravin, nou demantle Gran Ravin. Se demantle n ap demantle Vilaj, nou demantle Vilaj. Se demantle nou pral demantle Savyen, nou demantle Savyen. Se demantle nou pral demantle nenpòt baz nou vle demantle a. N ap regwoupe nou pou n demantle l. Men grenn bagay pou n fè si nou wè n ap fè yon bagay serye, fò nou mache pran tout cha yo. Bon nou kite cha yo pou bay gran nèg yo sèvis, nou kite cha yo pou bay politisyen yo sèvis. Bon nou kite Ariel la lan boul figi nou. Epi tou n ap fè tout sa n ap fè yo la mesye. A mesye. An an resezi nou. Resezi nou. Wè si e sa n ap fè. Humm. Wè si se konsa n ap reyini. Se konsa nou panse nap reyini, se konsa nou panse nap fè travay la mesye m pa kache pale nou tout ap maron tande nou tout ap maron wap wè dechoukay wap wè wap wè gwo bagay kap leve nan peyi a la dechouke polisye tande wap wè m te di nou sa wa di ti lame te di nou sa nap wè gwo bagay kap leve nan peyi a la dechouke polisye e yon pran nèg geto pap pran nan men nou map di nou sa mesye nèg geto yo jounen jodi a yon pran malay malay pou nou tande. Malay pou nou, si malay pou nou li ye, se nou k pou met tèt nou ansanm, se nou k pou ini nou dabò pou nou pran pou nou delivre peyi nou paske nou menm nou pa gen kenn kote nou prale nan peyi nou n ap rete. Nou se Ayisyen. Jounen jodi a nou pran sa k ap pase sou sa k ap pase pou sou peyi a la, k ap pase sou Ayiti a la, nou wè reyalite a deja. Nou wè kouman yo bezwen fini ansanm avè nou, nou menm kòm Ayisyen, pou yo vire peyi a nan yon lòt sans. Pou yo fè Ayiti vin yon lòt Ayiti. Yo pa vle wè nou ankò. Fòk nou wè sa. Pa pran pòz nou gen rankin a entèl. Entèl pa bon. Se entèl ki bon. Mesye, ann fè yon gwoup wastap chak nèg k ap jere yon prann blòk yo. Ann fè yon gwoup wastap pou n regwoupe nou dabò. San ipokrizi. Yo, pou n soti tèt nou nan sa nou ye a mesye. Mesye, nou, e sèl nou menm mesye k ka sove peyi nou. Wè si nèg sa yo jounen jodi a ki di yo se polisye, yo te ka sove, yo te ka sove peyi yo, solisyon an la, se pa bloke lari, met popilasyon an nan kouri, se pa li k nesesè jounen jodi a, e pa sa nèg yo t ap fè. Nèg yo ta regwoupe yo, t ap regwoupe yo, Okay t ap regwoupe yo, Jeremi t ap regwoupe yo, sa k ap mache kontre, mache kontre, Okap menm jan, tout lòt kote menm jan, tout kote geto yo konn se t ka anprann ki ka enpeche yo fè travay yo, t ap regwoupe yo ansanm avè yo mesye. De pye politisyen nan peyi a men se de pye nèg nou konnen ou prann ki kenbe dwann yo, ki sezi dwann yo, de pye nèg nou konnen ki te fè politik, se dwann yo mande, de pye nèg nou konnen ki te mete yo, ki chwazi chèf lapolis pa yo pou yo mete, ki nèg de pye nèg nou konnen yo te chwazi ou prann premye minis yo pou yo mete. Jounen jodi a nou tap leve yon bagay, nou tap leve yon bagay polisye tap mete a se ti nèg geto, nou tout yon sèl nou ye, an di ti nèg geto, an di ti polisye. E nou tap met tèt nou ansanm nou koumanse dechouke nèg sa yo nan peyi a la, fè yo ba nou peyi a blanch, paske yo pa ayisyen. Si yo te ayisyen, jounen jodi a la, e pa sa yo tap fè nou. Se pa konsa yo tap fini ansanm avè nou, e pa konsa yo tap detwi nou. Mesye, polisye yo menm di nou kale je nou. Jodi a li lè pou nou wè klè. Jounen jodi a fòk nou konnen nou pa, Ayiti pa gen izin ki ni fè bal, ki ni fè zam mesye. Resezi nou mesye. Sa nap fè yo la li pa bon. Wè mwen menm, wè jan nap reyaji a la, m pa kache pale nou. E moun kafou fèy nou pa met nan pwoblèm. E moun kafou fèy nou pa mete nan kouri. E sa nap fè a la nou pa ka kanpe dèyèl menm pou blag. Bagay serye m di nou la wi, sa nap fè a la nou pa ka kanpe dèyèl menm pou blag non. Tout sa nap fè yo la, pran ti jèn kòm si, pran ti jèn fi ki sot gran ravin touye yo, nou pa ka kanpe dèyè yo, paske tout zam gran ravin yo la, Tout solda yo toujou la, nou toujou, nou ka goumen, nou gen brenn nan bouda, nou move. Nou sèl bagay, mwen menm, gen yon kèk lojik m antre, depi yon nèg pa anmède m, m pa anmède ou. Wè depi nèg lan anmède m, ou tounen pon gongon pou m, m ap tounen pon gongon pou ou. Ou wè moun Kafou Fèy? Ti lapli k ap pale avè nou an. M pa janm voye moute mwen menm. M toujou di nou sa. Ou wè reskonsab sa a polisye yo pran an asepte ansanm avè yo a. Patwon yo ba yo direksyon sa a. Pou detwi kom si ti jèn fi t sot gran avil. Touye yo boule yo nou asepte. Apresa nou pap moute radyo pou nal plenyen nou. Nou pap al sou rezo sosyo a pou nal plenyen nou. E nou konn sa k gran avil lan deja. E poze nou poze e poze nou poze nou konn lè nap desann nou desann pou bon. Tande. Ou konnen lè nap desann nou desann pou bon. Bat pou bat pou anprann ka pou fè pa tounen dezè. Sèl sa m ka di nou. E se sèl sa m ka di nou sèlman. Paske si jounen jodi a la, nou asepte polis yo ap desann bò stad, pran ti jèn fi, al touye. Eske ti jèn fi yo konprann gen rapò a sa k ap pase, konprann a sa k ap pase Ayiti la a? Eske ti jèn fi yo gen rapò a sa? Eske yon moun ki pa gen zam nan men l gen rapò a sa k ap pase nan peyi a la a? Mesye nou gen zam lan men nou si nou vle fon bagay pe si nou vle fon bagay m konnen chak grenn polisye nou konn kote yo anprann nan ki bakòp yo sitiye m konnen nan ki komisarya yo ye m konnen yo anprann se regwoupe n tap regwoupe nou fon gwoup rastap wastap nou pale nou di men ki men ki men ki men kijan nap oryante batay yo anprann pou nou mete yo anprann gran manjè sa yo deyò mesye pou nou jere anprann pou nou fon pou nou fon lòt ayiti wi. M pa panse yo anprann fason n ap reyaji la a se li k vrèman solisyon an non. M panse m t ap reyaji yon fason, m pa ret nan vilaj nou met separatè, nou kraze kay, vilaj limpi danbli. Nou pa ret matisan, nou kraze kay, nou fè sesi nou fè silòtbò, touye moun nan machin k ap pase nan machin pou n di e gran avin. Nou toujou gen stil danble. Nou fè l nan baz Vitelòm, men Vitelòm vin pi danble. Nou fè l Lanmò 100 jou, li vin pi danble. Chak kote nou fè l, chak kote patwon nou ba nou direksyon pou n fè yon travay, se danble baz la vin pi danble. Menm patwon sa ki oryante nou, ki di nou al kraze ka Vitelòm, al kraze vilaj la, se menm patwon sa tou k ap. Oryante tou pou foul nou bal pou foul nou zam tou wi pou pete pou pete zòrèy nou wi bann enbesil mwen sèl ayiti mwen pa konn kote polisye enbesil nan eta sa mpa konn wè polisye nan polisye nan eta sa a di poun gon peyi chak patwon k moute li vle pran 10 nèg li met nan chèf san yo pa fòme san yo pa pase nan akademi ede nèg sa yo sa yo vini kounya yo vini yon sòt de bandi kounya janm wè polisye ap reyaji nan peyi a bandi pap reyaji konsa. Menm pou blag. Kounya la an pran kounya e polisye yo vin pran plas bandi kounya la. Pandan nou di an pran. Se ravin ki pwoblèm nan, se vilaj ki pwoblèm nan. Se an pran. Se lanmò san jou, se vitelòm. Se gen tout pwoblèm. Kounya la nou menm nou pa pwoblèm. Nou menm yo pwograme jounen jodi a yo fon kò legal, bandi legal. ki pou anprann met peyi a lan sal ye a donk pa pwoblèm nap sou men nou tande nap sou men nou e ayiti paka ret konsa ayiti paka ret konsa mesye jounen jodi a lè yon nèg geto tonbe na konn kouman poun kanpe. Wè yon polisye t mouri latibonit wè kijan polisye yo ap reyaji wè kijan yo sansib yon polisye lè yon grenn ti nèg geto tonbe tou nap konn kòman poun sansib pou li tou tande mesye an chak chèf geto ann fon gwoup wastap poun pale poun konn sa poun fè. Tande. Pou n konn sa pou n fè. Paske, konprann, Ever Jean, yo, jan nèg yo gentan vin mete nou la, nèg yo ba nou opòtinite mesi ann sezi opòtinite a. Nou pa t mande. Paske jodi a nou pa fè karate mesi. Nou pa fè jido. Tande. E pa, e pa ponyèt nou, e pa kout pwen n ap fout nèg lan zòrèy yo mesi, se zam ki lan men nou. Tande mesi. Si yo ba nou opòtinite nou gen zam, mesi, opòtinite a nou ka sezi l tou mesi, nou delivre peyi nou. Tande. Sèl sa m ka di nou. Anpatouleka mesi pou polisye kafou fèy yo mesi toujou touye ti jèn tifi kap sot gran ravin tande e ou konnen mwen menm mpa konn bliye lè kou pam yo ap vini yo frajil anpil nou konn sa e nou konnen ou anprann mwen menm mpa pale met la e pandan jounen jodia nap fèl map panse pou nou tou wi tande lè map panse mpanse pou bon wi mpa fè fo panse non nou mèt poze nou se konsa nou vle reyaji vle fèl nou mèt poze nou map ba nou repons tanpri. M tou di nou sa map ba nou repons lan. Moun kafou fè you pran reskonsablite nou tande. Moun bò sanba arena pran reskonsablite nou. Moun bò estad pran reskonsablite nou. Menm jan nou ka dakò pou polisye yo ap pran ti jèn al touye konsa nou paka di anyen nou ret bèbè a e menm jan tou. Legan a vin rete sou tèt lòt tèt mòn an tou. Lap file bal nan bouda nou tou nou pap ka di anyen. Nou pap ka rele spre anmwe sekou. M pa rele sekou non. Jis m lage yon odyo pou m met pou m met polisye dèyè yo sou men yo pou m demontre sa y ap fè a yo konn kote pou yo vin fè l. E yo gen zam yo ka goumen yo gen brenn. Yo pran antrenman pou sa, yo fòme pou sa. Pa fè kou an lach. Polisye t non nou. Se ti bagay lach sa an pran ki met peyi a nan sal ye a. Se bagay sousou sa k met peyi a nan sal li la a. Nou sousou n achte t figi. E nou visye. Anpil polisye visye nou ye. Jounen jodi a nou tou prè pou nou vin mande m pou lekòl pitit nou, pou nou vin mande m pou m peye, w aprann ap peye kay pou nou. Konnya menm jounen jodi a tou nou ka rele m tou nou di men sa nou vle fè pou peyi a tou wi. Si yon trèt manch long nou vle prete lan men m tou pou n delivre peyi a m ka prete nou l si nou pa vle fè batal la ansanm avè m m ka prete nou li wi. Jounen jodi a nou pa ka nou pa ka sezi nou di nou kanpe konnya n ap pran pòz n ap bloke machin boule machin bay moun oubyen vòlè. Bann gang. Nou pi gang ke nèg geto. Nan inifòm sou nou n ap vòlè. Epi tou n ap pran pòz se nèg geto t vòlè. Mwen m parèt tout kò m wi. Di nou sa m parèt tout kò m. Pase m konnen ou konn peyi sa yo degaje w pou sove pouw. Tout nèg tout nèg e gengsè yo ye la peyi sa. Ke w te ke l te ke l te premye minis, ke l te senatè, ke l te depite, tout nèg sa yo tout se vòlè. Ou wè si nèg sa yo pat vòlè, jounen jodi a e pa kòb yo e pa kòb la ta pral pran yo al bati pou y al achte bèl kay nan peyi blan, al fè yon ta de bèl bagay nan peyi blan non menn. Yo tap bati nan peyi yo, peyi yo tap gen sekirite, gen bagay yo pa tap sitire nan peyi a la. Ou wè a m tande nèg yo sitire l, ou konprann pou yo mete nou nan pwen kote jan nou ye a pou nap mal viv. Nou tout nou tout vi nou an danje. Nou tout nou tout ap viktim. Nou tout ap pran kou. Sa vle di ou pa viktim jodi yon ti sè w ka viktim yon ti frè w ka viktim. Tande. Jounen jodi a kòm ti medam sa yo pran yo pran la yal touye yo la. Sa k pou di l pa gon sè l ki polisye? Gon frè l ki polisye? Sa k pou di l pa gon tonton l ki polisye? Kou ta timoun nan dèske l ret lan geto li se bandi. Konprann nou ka konprann nou ka pran nan al detwi vil. Pandan se tan nou konn kote bandi yo rete. Nou fout lach kom polisye. Yo fèk koumanse kare touye nou paske se patwon nap fè plezi wè moun nap fè plezi a se li kap touye nou ke nou pa wèl nou pa janm wè ke moun nap fè plezi a li kap touye nou jounen jodi a nou la poun bay sekirite epi tou nap viktim nan ensekirite bann enbesil yon sèl bagay map di nou mesye yon sèl bagay map di nou opòtinite yo te gentan bann yo bann nou opòtinite a deja depi chak nèg geto pa gen ipokrizi nan kè yo yo pap fè patwon. Plezi. Yo bay politik la vag. Pase nou menm nou Nou menm ayisyen nou pa amezi pou nou fè politik. Pase politik ayiti fèt twò sal. Mesye ti nèg geto yo mesye touye je nou sou politik sou politik la. Fè nou konnen ou prann non yo ban nou an ann sezi non an menn pou n pou n delivre peyi a sou kenenpòt fòm. Pase jounen jodi a nou wè tout sa nou fè. Wè tout sa nou fè. Ou wè kouman bagay la ye? Li toujou rete tanp la. Yo pap ba nou lòt non non. Ke kidnape ke vòlè. Nou pa gen nou pa gen pwoblèm a non sa non. Polisye k mouri savyen yo. Pito anndan gran ravin yo yo tap fè kidnapin wi yo tap la toujou wi cheri. Tande. Pito yo pran yo te lage nou nan lavi de rechèch kòm vòlè wi. Ke yo te gen lavi tande. Wè polisye sa pito nou te zanmi m. Nou te peye nou chak mwa. Nan sa paske nan sa map pran e pran m pran pou m bay moun ki pi mal. Jounen jodi a nou gen ministè. Leta renmèt nou ministè pa gen lajistis pa gen leta tande. E tout moun fè jistis tèt yo. Tout moun jere vi yo jan yo kapab. Ou wè jounen jodi a se yo menm kap peye nou, nou pa tap mouri nou tap la toujou. Men patwon yo la jounen jodi a nou ka mouri men yap fè tout estrateji pou yo pran cha a. Zafè nou menm ki mouri. Tande, lè yon cha rete yon kote, yo fè tout estrateji nèt pou yo rekipere cha a. Men lè nou mouri yo pa fè estrateji pou yo rekipere nou. Bann san sal. E tou n ap di nou bann nou polisye, n ap mache touye inosan n ap di nou polisye, n ap mache bloke lari, fè teyat n ap di nou polisye. Nou konn sa pou n fè byen pwòp. Nou konn ki direksyon pou n pran byen pwòp. Mache dechouke politisyen, e sa pou n fè. Bay patwon yo do. Ann fon sèl a nèg geto pou n kour apre nèg sa yo, antre cha yo lan baz, se sa pou n fè, pou n kour apre nèg sa yo. Konprann sa k pou fèt pou peyi a pou l fèt. Konprann, konferans nan nan anprann siyal nan voye ale a pou n voye l. Konferans nan bay la pou n bay li, pou n soti nan sa n ye a. Paske Haiti reprann reprann jounen jodia nap pran yon bal pa gen pa gen moun komsi kap byen viv nan yon peyi ou wè sa yo fè telman yo pran nou pou idyo yo mande yo pran yo mande 30 mil ayisyen menm yo mande yo pran pou yo pran pi bilan peyi blan nou pa nou pa konn nou pa konn konsekans lan pi devan tande lè nou lè nou koumanse pran men nou toulèka mèsi pou tout moun kap tandem yo. Mwen m pa gen pwoblèm ak ni bon kòmantè ni fo kòmantè. Sa pou m di an m di. Sa m ap di a Eli m ap di. Eli m toujou di. Sa m sa k nan mwen Eli m di. Anpwen m pa nan kache voye.